Wi medam se mesye nouvel la konfirime ti makak chef gang ti makak kap frape nan la boul chef gang ti makak kap fè e de fè medam se mesye nan tòsèl nan tomasen nan la boul nan fèmat e ben ti makak misye Byen mal, misye pran bal e lapolis kraze machin Ti Makak anba bal e se la chèf gang Ti Makak pral manke mouri anba kout bal lapolis dayè nan videyo sa nou pral envite w gen plis detay nou pral envite w genyen tout dènyè enfòmasyon yo avèk TT ki pral ban nou plis detay toujou ebyen kòman chèf gang Ti Makak fè arive blese pa bal lapolis e Ti Makak misye misye nan gwo difikilte. Paske ti makak misye byen mal se depi se kout bal lapolis ou pran mpa bezwen diw enben e sitou lè ou gen pwen sou e jou malè wanga pa sèvi enben ti makak la misye se jou kap konte la paske se sa anpil moun swete pou chèf gang ti makak li menm misye ta mouri paske nèg sa yo bay anpil pwoblèm medam e mesye. Lòt gwo nouvèl nou pote pou w la anndan videyo sa eben gen Yanick Joseph ansyèn polisyè eben e manb fantom 509 e e kowòdonatris e SPNH 17 tou sa eben ki li menm la nan gwo difikilte avèk chèf gang Izo paske Izo fèk sot voye yon grap nèg la pou al kidnape Yanick Joseph e Yanick Joseph kòmanse eben gen pwoblèm kòmanse panike kòmanse toumante e l prese pran Facebook pou li pou l pale de dosye a la a paske Izo fè konnen l ap kidnape l e si l kidnape l l ap fè l anpil mal paske anpil moun twouve Yanick Joseph petèt se bòz l ap fè oubyen se prank l ap prank moun enben nou pral envite w gen detay e genyen tou komisè Muscadin ki li menm frape ankò enben kote l debake nan imigrasyon Anben lage manda dèyè divès nèg nan imigrasyon ki yo menm enplike nan dosye louch ki enplike nan kòripsyon anndan imigrasyon medam e mesye anben nou pral envite w gen detay ou sou ti pwen kòm nap tounen pou yon pwochèn videyo abòne like pataje kòmante guys nap tounen. k la map gade yo map swiv yo ou konprann sa map di w men si yo bay manti nap retounen pou n pote klarifikasyon pou peyi a pou n di yo verite a e nou pa nan blòf ak moun isi ok. E nou t vrè òm santi bon isi. E nou t gen verite nan men nou. Ou konprann? Avèk evidans a l'apui. Nan nan voye monte. Ok. Sonje m te di n ke malgre tout sa kap pale, si lapolis jwenn mwayen, si gen volonte, gen anpil. kote nèg ak zam ap fè la lwa yo pap egziste ankò. Avan yè nan yon anbiskad nou pèdi 3 polisyè. Se grav. Jenn gason kap sèvi peyi a nèg yo tonbe anba bal. e se nèg ti makak yo ki egzekite polisye sa yo. Lapolis reyaji, yo monte laboul, yo pete bal. Gen plizyè nèg ti makak yo tout tonbe, gen zam ki rekipere. E selon enfòmasyon ki te pataje ke jiskaprezan nou poko ka konfime a san pou san sepandan gen yon ti dout, se paske enfòmasyon an te fè kwè ke Ti Makak misye ta blese. Misye ta blese pa bal. E sa te fè m te di lapolis m t ap egzije sa menm. pou yo ta entansifye operasyon a la boule. Paske li pa nòmal pou ke chak kote ou pase yon chèf gang ap mete nou an dewout. M di si yo entansifye operasyon an, sa ka rive nou jwenn rezilta eskonte. Paske te gen rimè k ap kouri kòmkwa ti makak ta blese. E de fèt, misye se yon nèg ki renmen pale. Aprè chak entèvansyon t fèt la boul misye poko pale ou byen sil pale m pa tandel sou rezo men jan misye renmen pale a misye poko pale m te genyen ti makak wi ma eseye gade gon jan li t mande lage vizaj misye m sonje m te genyenl men petèt sa mande m yon ti tan men map eseye gade ou konnen mwen m sèl ki la. Hein men m panse ke m ka jwenn misye. De tout fason pandan map pale a map gade pou m wè si m ka jwenn yon imaj misye pou nou sou ekran an. M sonje m te montre n misye avèk ti bout ba. Hein nou wè ti bout ba? M te pale n de li a. Boul lanbi ak ti bout ba nan baz kale tèt anba a sou Lasalin. Ok. Mentnan, lapolis monte anlè a, yo pran, yo pran plizyè nèg e operasyon an kanpe. Lè operasyon an kanpe, sa vle di ke nou bay nèg yo tan pou yo repliye, pou yo ranfòse tèt yo, pou yo kontinye vin frape. Bon, m te pale sou sa, erezman, lapolis kanmenm yo te tande, nèg yo, yo retounen ankò al nan fyèf Ti Makak. E de fèt, pou yon fwa lapolis atake nèg Ti Makak yo a fon. Te gen enfòmasyon ki di ke, e... kòm kwa lapolis ta kraze kay ti makak. M pa konfime sa, poukisa? Nèg sa yo, yo pa janm gen yon kay vre fiks kòm si w konnen sa se kay yo. Paske nèg sa yo nèg k ap dare, m souvan di sa, m konn menm di lapolis, li pa nesesè pou n ap kraze kay kòm si swadizan bandi yo te ladan l, poukisa? Paske nèg sa yo pa gen kay. Nèg la gen dwa debake nan kay yon moun la, li pran l epi l abite ladan l. Sa vle di ke lè kounye a n ale nou pran, nou kraze kay moun sa yo, enben se mechanste ke n fè. Paske kay sa yo anpil fwa se kay ke bandi yo pran. E sa k fè m toujou di mèt kay yo tou, si bandi yo pran kay ou fòk ou al fè deklarasyon de pèt. Sa trè enpòtan en. Si w pèdi machin ou, ou pèdi kay ou, pa neglije al fè deklarasyon nan lapolis. Paske lè lapolis debake si kay ou atake pa plenyen men m souvan di lapolis avan ou kraze yon kay ou di se kay bandi enfòme sou li paske nèg sa yo pa gen kay se kay moun y ap mache pran epi yo di w se kay yo ekoute donk lapolis fon pote boure efektivman yo antre nan fyèf misye Nan fyèf misye yo antre, pa egzanp gon kote, gon pye, eske kòman pye bwa sa rele, eske se pa sabilie ou byen sabliye? E moun nan, nan, nan, nan, nan, moun bodari yo konn sabliye wi, pye, pye sabliye, sabilie ou byen sabliye, on pye bwa. Nèg sa yo gon baz ke yo konn rete la. Lapolis depatcha baz sa. Te gon baz nèg yo konn fè anba pye bwa sa, lapolis depatchal, te gen anpil bagay anndan, frijidè, bagay motosiklèt, lapolis depatcha baz sa nan kay ti makak la. Gade, talè l ka vin fè foulay sou rezo aprè, pou l vin di yo e pa vre bagay. Wi lapolis rive la, anba pye bwa sa, yo kraze baz sa. Misye te gen anpil motosiklèt la, bagay, frijidè, yo kraze l. Answit, misye gen yon djip, genlè se yon djip ou anglè, e nèg yo ap woule gwo machin. Ou sa w li ye? Ernst, e Alex di m sa w li ye. Ok. Sablier, e m pa konnen e Sablier, Sablier youn ladan yo. Ok. Mentnan, misye t ap woule yon machin, yon djip ou anglè, ou tande koze. M pa ka woule djip ou anglè non mesye. Ti makak gen djip ou anglè lap woule anlè a. Ta sanble, e se la tou, yo te panse oubyen yo ta di misye ta blese par bal. E sa m te mande la polis, kontinye operasyon anlè a. Paske djip ou anglè sa la polis ta kraze la kout bal. E se ta djip ti makak selon enformasyon ke la polis pataje. Bon, kelke polisye kanmèm. Ke pataje sa. Sa vle di ke se nan Jeep sa a lè yo tire gen moun ki di ti makak te ladanl men misye gen tan chape poul li men misye ta blese. Ou wè m presize m di ta blese. Paske nou pa gen eleman enfòmasyon ki konfime misye blese vre. Men Jeep la yo lapolis sakajel anba kout bal. Sa vle di pou lenstan lapolis rive nan fyèf ti makak ke nèg yo pa kanpe batay vre. Se sa m toujou ap di nèg yo. M di nèg yo ke Bandi yo kap pete bal. M pa konprann ke poukisa chak operasyon e lapolis ki viktim. Paske nèg yo ap tire ak lapolis men yo pa kanpe pou goumen vre. Nèg yo annik pete bal epi yo kouri al kache. Souvent fwa se paske polisye yo tou pa mete pye yo atè. Nèg la rete nan cha lap pete bal. Li pè met pye l atè. Alòske bandi a menm a sapat nan pye l pran paske yo gen djab. Bal yo poko jwenn. Sa a dire ke depi yo jwenn bal tout djab vole kite yo. Donk yo jwenn anpil kout bal nan laboul, nèg yo jete yo, yo ap kouri pasi pala tankou chen fou. Donk si lapolis yo kanpe goumen pandan rès semèn nan, m ba w garanti dosye Ti Makak la yo ka rezoud li. Paske kiyès ki pral pote ranfò bay Ti Makak anlè a la? Se Bougòy. Se ti lapli, se izo 5 segond. Kounye a ke lapolis aranje l pou l mete kontwòl sou pwen dantre yo. Gen pawòl k ap di ke kòm kwa ta gen machin nèg sa yo k ale jis Jakmèl sou Peredo k al chèche minisyon etsetera. Gen anpil koze k ap pale. Ke lapolis mete kontwòl. Paske kote ti makak ki anlè a nan laboul nan ravin sa a. Pou nèg vini pote ranfò ba li. Sa di gon jan pou yo rive. E yo pap fasil fèl lajounen konsa. Ke la polis aranjel, mete yon seri de pwen kèk kote kache, nou pa bezwen, gon jan pou nou batay mesye. Bagay la melanje nan men nou. Eske nou tout ka pati kite peyi a? Anpil nèg jwenn Biden men, eske tout nèg ka jwenn Biden? E jan bayo melanje la tout nèg pa ka lage nan Biden. Li si nou tout pa ka lage nan Biden. Eske kounye a nou tout kapab dakò pou bandi pran peyi a epi nou aksepte li nòmal. Non li pa nòmal. Li pa nòmal. Donk, enfòmasyon ke mwen konfirme, la polis penetre baz ti makak lan, E eske yo kraze kay misye? M pa konfime sa paske nèg sa yo m di w yo pa gen kay men gen yon baz anba sabliye a ke lapolis rive ladan l e yo depatcha l anba kout bal. Sa vle di ke lapolis rive. E djip wanglè a ke misye te konn k sou li, eben jisteman lapolis sakrifye l anba kout bal, pou lenstan misye pa gen djip sa ankò. Kounye a eske lapolis pral kite misye retounen la vin taye banda? M pa konnen. Eske O nivo O Kòmandman Polis la, Frantz Elbé et consorts, gen volonte pou yo kite ke polisye tou tabli baz yo anlè a pou anpeche nèg yo retounen, m pa konnen, men se pa pou anpeche retounen non. Paske ti makak te mawon anlè a deja. Misye te kite anlè a, misye fè yon pakèt tan nan Vilaj de Dye, epi l retounen l vin pi fò. Donk la gon bagay. Donk kòman misye fè gen strateji pou l kite anlè a, pou l kite anlè a, pou l desann nan vilaj, misye al pran tout fòs nan vilaj, apre sa li retounen al frape. Donk la polis atansyon, pran responsabilite n, paske l pa nòmal. Li pa nòmal. Donk gen anpil strateji, gen anpil mwayen ke n ka fè, chèche mwayen, chèche enfòmasyon, chèche kontak, paske li pa nòmal pou ke nou kontinye konsa. Ok! Donk se te sa m te vle pale n de Ti Makak. Antretan m ap eseye gade tou si m ka jwenn imaj misye, yon imaj ke m te genyen sou misye. M a eseye gade si m ka wè li pou moun ki te mande m. foto misye avan m al ba nou ti detay sou yon polisye yo arete m te pale de li avan yè men m pral ba nou lòt enfòmasyon sou misye polisye sa m kwè l ta sipoze nan dcpj m pa konn si l toujou la yo te arete l avan yè yo di misye son nèg ki ta nan 5 segond eske misye nan 5 segond nou pral gade sa paske konnen nou menm nou pa nan fè sansasyon ok lapolis prezante misye misye rele Kòm misye rele ankò Destin Anderson, mwen kwè se sa Anderson Destin. Misye rele, yo arete l, son polisye 26 yèm pwomosyon. Yo di ke misye jisteman e li nan gang 5 segond e yo ta jwenn konvèsasyon misye avèk chèf gang sila. Eske se vre? Kisa bagay lan ye? Kisa te pase dirèkteman? Rete branche nap tounen tout swit, nou pral gade eske se pa lapolis kap fè foulay oubyen eske l gen verite nan menl. Bonsoir Haïti bonsoir le monde. Kowonpi, avoka ap pran lajan nan men kidnapè pou yo defann yo. Sa vle di Ayisyen fòk nou dil Jimmy Ayisyen konplis nan kraze peyi a. Se pa nou tout. men gon gwoup ladan yo se sèlman kraze peyi gon gwoup ladan yo se achte zam voye zam ebyen pote bay bandi yo e bandi yo tou m wè malerezman gon pakèt moun ki toujou ap di se pa fòt yo se zam nan yo ba yo men se pa de wobo ke yo ye lè yo pran zam nan wè yo gon veleyite yo gon kontantman yo tèlman yo gon ezans yo tèlman alèz lè yap fè krim nan wap gade kòman yo pran san yo Ou konprann? Pou yap fè egzaksyon sou moun. Lè yo kidnape moun nan, yo pran plezi. Ou wè se yon bagay ke yo twouve plezi yo nan sa. Sa vle di m panse ke ann stop, stop saying se blan sèlman kap kraze peyi a men nou menm tou nou patisipe nan kraze peyi a. Anpil nan nou patisipe nan kraze peyi a paske kòripsyon sa kap fè yo. Koripsyon sa kap fè yo. Kiyès kap voye André Michel moute? Kiyès kap voye yon seri de valpa moute? Moïse Jean Charles, moun ki fè plis de 30 an nan pouvwa a, kap kras, ki nan pouvwa, e jounen jodia la mal achte kay nan lòt peyi. Madanm, tout madanm li yo lotbò. Atan, kay, okay, kay Moïse Jean Charles achte a, ou kwè se pa nan Florid la a? Antouka medam mesye nou pa pral two vit nou pa pral two vit e m toujou ap dil pase pafwa moun yo ap di Adjim yon ti jan mechan non non non non ou paka nan kè sansib fòk moun yo konprann sa ou paka nan kè sansib e bon antouka fòn ta fè rechèch wi poun konn nan ki zòn nan ki sektè egzakteman Moyiz Janchal ta achte kay sa èske kay la pa ta anba dlo nou pa swete sa paske onètman m pa swete sa paske bon. Ann kite sa. Men, pou Moïse, pou Dimitri Vorbe les boulos, mesye sa yo, mwen menm se pa dlo nou ta swete pase ankò. Ok. An nou kite sa kèlke minit, an nou avanse frè pa m avèk odyo sa e nou wè Yanick Joseph ki ap kriye, ki ap depale e sanbletil ke Izo ki menase l pou ta kidnape l e medam mesye e kòman n konprann sa, èske Yanick se buzz l ap eseye fè, l ap eseye chèche senpati piblik lan e kòman n konprann sa? An nou pase ekstrè an pou ou pi pa la swit na va reyaji na pral ou sa vin pou lapè gon bagay ki entèrese nou se ayiti a ayiti ki enpòtan pou nou men moun ki la ki pou detwi kraze ebyen ou pap kapab fè pati de nouvèl ayiti sa nou swete sa nou pati pou. Li fè m konnen ke l ap kidnape m, li se l ap arete m, l ap voye m nan vil, l ap voye m nan madisan, li se, li se izo. Lap kidnape m lap mande 50 mil dola. Lap mande 50 mil dola ameriken lè l fin kidnape m. Li di m se izan. M pa konn moun nan. M pa konnen l. M pa konn moun nan. Sèlman moun nan ekri m. Moun nan ekri m. rele m cheri, yo rele m beb apre sa moun nan ekri mwen poul di mwen ke li rele m poul di m ke lap kidnape m, lap arete m, lap mande 50 mil dola ameriken li se izo kap pale avè m se sa moun nan di m. Jodi an m te pran le swen pou m pote plent paske m pa konnen moun ki rele m nan telefòn. Eske se Izo? Non m pa konnen. Eske se yon fanmi Izo oubyen se yon moun k ap travay avèk Izo? Non m pa konnen. Rele m, fè apèl lan li rele m, li di m. M ap pale pou ou, m ap mete ou, m ap mete ou matisan. M ap mande 50 mil dola ameriken. Li dim lap vyolem ok lap fè bagay avèm se sa moun nan dim. Bon e vwala e medam mesye nap eskize nou e pou langaj lan evidaman e donk ou menm ki ap tande nou la kòman ou konprann bagay sa eske paske pa bliye moun sa yo se seri de moun ki ap chèche senpati piblik la egalman eske nou panse ke Yanick E se buzz ke lap eseye fè. Ou eske se vre ou izo ta pe ta eseye kidnapel vreman paske nou kapab di medam mesye mesye sa yo lè pral kidnape moun m pa kwè yo pran tan rele moun nan pou avèti moun nan yo pral kidnapel m pa kwè sa m pa kwè sa men e la nou e koman w konprann sa. Bon, Jimmy, e m ap reponn nan non chak grenn oditè, oditris k ap suiv, k ap tande m, k ap gade nou la, k ap tande nou, k ap gade nou, k ap al gen pou suiv nou. Mwen m panse ke Yanick Joseph, si tout fwa se ta vre, Izo a ta yon ti jan eskanmòtè. Paske ou pa ta ka ap vle kidnape Yanick Joseph. Mwen m pa poko wè se kidnapin. Men sepandan, il faut jamais, il faut, il faut jamais oublier, nou p ap janm bliye, Yanick Joseph, kòman ke li te, kòman ke li t ap pèsekite Prezidan Jovenel Moïse. Mwen m san manti map di w sa avèk tout san fwa m. Izo ta pran Yanick Joseph mwen map wè m pa janm konn bwè alkòl m tap bwè pou m sou. E m si e sèten chak granmoun kap tande m la a paske Yanick Joseph te pèsekite peyi a twòp. Se Yanick Joseph ki kraze lapolis la, ki mete prèske plizyè santèn de polisye nan gang, ki mete yo nan zafè fantom 509. kraze yon peyi, boule isit, boule biwo leta, alòske se kòb taks nou. E m sonje Janine Joseph te di Prezidan Jovenel, l ap al ba li pak an pak, m sonje, m p ap bliye. Donk Janine Joseph, si w ta touche men sòl pa w la, mwen franchman m t ap bwè pou m sou, menm si yon bouchon Tampico fè m sou. Donk sa vle di, Janine Joseph, mwen ta swete, jan w te patisipe nan kraze peyi a, mete peyi a eta li. Eta n ye la a. Donk, m panse ke se pou moun sa yo jwenn tou jwenn men sòl pa yo. E m panse ke tou bandi yo k ap kidnape ti malere, k ap vòlè machandiz ti malere, madan Sara, li lè, mwen m mwen m te jan Salomon konn ap di mesye sa yo pa bandi, mwen menm pou mwen menm si yo pa t bandi vre, yo ta atake Andre mi Andre Michel, atake moun ki te konn ap kraze peyi, moun ki met peyi a eta l ye la a, moun ki te di yo te ki te pran pòz yo se konpatriyòt y ap y ap y ap Goumen pou yo kraze sistèm e jounen jodi a la a tout nan sistèm nan. Tout ap manje a bwa pa tande yo. Edmond Supplice Beauzile, Don Kato, Marjorie Michel, André Michel, Nenel Cassy, nou konn non m pa bezwen site yo. Tout sa k fè silans yo sitou aprè asasina Prezidan Jovenel Moïse yo. Donk Izo si w ap pran bagay serye ou te sipoze rive sou yo. Byenke mwen menm mwen kondane kidnapin sou tout fòm. Wala, antouka e nou menm jan nou di, e n kite popilasyon an panse sa yo vle paske etan done nou nan medya gen bagay kèk bagay n ap oblije prudan e men nan sans sa nou tande panik panik bò kote l e kote ke jisteman li fè konnen ke l pote plent, bon pote plent a kiyès? Medam mesye se pa lòt bagay non nou te di l chyen an mòde mèt li. Chien an mòde mèt li paske tout moun konnen se menm yo menm nan ki dèyè kidnapping, se menm yo menm nan ki nan kraze brize. Donk sensèman pou si se ta vre se chien an k mòde mèt li puiske n konnen se menm yo menm nan. Se enpòtan. E vwala n ap avanse la nou pandan se tan medam mesye n ap pral touche komisè Muscadin paske la nou te pale de sa komisè Muscadin ki pa vin jwe menm e la nou. Bon, di min l ap swiv, komisè Muscadin ki pou yon lòt nivo la, yon lòt degre, yon lòt nivo, komisè Muscadin deklare, ebyen li pa bezwen, pa bezwen gen manda ki desène kont yon vwayou pou l arete l, depi moun nan li kenbe l flagran deli nan zafè kòripsyon e notamman pou anplwaye imigrasyon, biwo imigrasyon ak emigrasyon onivo depatman Nip la. Miragwàn, ebyen ke mesye sa yo, mesye dam sa yo nou konnen nan zafè fè paspò, ebyen yo fin rich, se 50, 75, 50, 75, 100 mil goud pou yon ti malere bay pou ke l kapab jwenn paspò, e souvan yo bay kòb la, moun yo bay kòb la mawon, yo manje lajan pou granmesi. Komisè Muscadin deklanche la a, e, e, de. Deklanche jisteman e veleyite pou ke li arete kèlkeswa anplwaye imigrasyon an ke l ta kenbe flagran deli e li deja pase polisye yo lòd kèlkeswa ajan imigrasyon yo jwenn de anplwaye imigrasyon yo jwenn sou lakou ki vin fè moun pa rantre li mande polisye yo pou yo arete l sou kont li e li ba yo delegasyon de pouvwa pou ke polisye yo kapab arete kèlkeswa moun ki yo menm yo jwenn k ap ka fè moun pa yo antre donk nou pral envite w tande komisè Muscadin nan kad entèvansyon li pa rapò avèk sikonstans sa Jimmy. Gen yon oditè ki ekri anba live la li di ke Yanick Joseph al pote plent bay papa gang nan an palan de de an palan de swadizan premye minis lan puiske se misye ki papa gang lan ki chèf gang lan donk Yanick lè lap pale li di li pral al pote plent Ebyen jisteman se papa gang lan kel rele ebyen pou mesye yo ka fon kalmel se sa zanmi an di e ki pa fòseman fo vrèman paske ensekirite tout kote wal pote plent a la polis bon ou al pote plent bay kiyès la hein ou al pote plent bay kiyès vwala ebyen medam mesye ban nou evite tande ti ekstrè sa jisteman komisè Muscadin ki efektivman dan laktyalite jan ke nou te gentan pale de sa. Pale de imigrasyon an, mwen met manda dèyè nèg yo paske gen de moun ki vin nan kare m nan ki di m yo pran 15, 20 mil dola ayisyen nan men yo. Donk tout nèg sa yo an kaval. E m di nèg sa yo m ap arete yo kèlkeswa kote m kwaze yo. Menm si w wè m pa met manda dèyè yo men nan lari a m ap chache yo. M ap kwaze yo, m ap arete yo paske.